Medam e mesye politik anndan peyi dayiti se grenn chen se pa dèyè sa gade. Yo te konn toujou di lajan pa gen sant enben se jounen jodi a la an ayiti gen kèk moun ak kravat epi vèst ki ap pwouve nou yo pa bezwen konnen ke lajan ta nan yon labou santi kote kochon ap patinen chak jou yap fouye men yo yo pranl. Dosye jistis an Ayiti. La famiy bèl medam e mesye ke ULCC ta arive konvoke akoz ansyen DG dwan nan Romel Bell pat arive fè deklarasyon de patrimwan, yo jwenn divès plizyè milye de dolar sou kont li e li genyen divès byen ki nan non li san ke li pat travay pou sa, Enben avoka fanmiy sila a ki se Samuel Madistin ki fè pati de fondasyon je klere ki ap defann dwa moun anndan peyi Dayiti poze yon aksyon an jistis pour la famille Romelbel. Ansanm nou pral konnen ki kalite aksyon an jistis ke Samuel Madistin li menm li arive poze. Pi devan medam e mesye, nou genyen Andre Michel ki se youn nan chèf de fil lopozisyon ki te kanpe pou kapab voye prezidan Jovenel Moïse ale ak ansyen inisyatè mouvman kanpe dèyè barikad ou se li menm ki avni ou ekri gouvèneman Ariel Henry a ansanm avèk tout konsèy tranzisyon an pou l mande l afen pou yo kapab entegre dyaspora yo nan tout aktivite ki ap fèt nan peyi a, spesifikman nan sa ki gen awè ansanm avèk eleksyon ansanm, nou pral konnen egzakteman ki sa ki te pase. Divès sitwayen leve kanpe pou yo kapab defann dwa yo devan ministè jistis ak ekonomi ek finans lan. Medam e mesye, sitwayen sila yo twouve ke lavi yo an danje, Lè m di nou an danje, se an danje. Ansanm, nou pral tande deklarasyon yo. Pi devan nou genyen komisè Jean Ernest Muscadin ankò yon lòt fwa ki sèmante 7 fwa 77 fwa pèp Miragwàn p ap tonbe anba men raketè. Se sa k fè, nan jou ki pral vini la yo, li pral pran gwo desizyon afen pou li kapab kwape evolisyon raketè ki ap travay anndan biwo imigrasyon an. Ansanm nou pral tande deklarasyon Komisè Jean Ernest Muscadin. Ofis Pwoteksyon Sitwayen an deklare li pare pou li kapab travay nan tèt kole ansanm avèk reprezantan dwa moun dezinye nan peyi Dayiti a ki se William Onel. Ansanm nou pral konnen ki misyon William Onel li menm li pral genyen an Ayiti e kisa egzakteman Ofis Pwoteksyon Sitwayen an ap kapab pote pou li kòm solisyon. E nou genyen Prezidan Luis Abinader, apre vizit Wendy Sherman ki se Sekretè Deta Adjwen peyi Etazini an ki pran ankò yon lòt fwa pozisyon l, medam e mesye. Nou pral sezi tande ki pozisyon ke Luis Abinader li menm li genyen sou sitiyasyon peyi Dayiti a. Se tout enfòmasyon sa avèk divès lòt ki pral fè esansyèl aktyalite nou jodi a. Bonjou tout moun, byenvini, ou sou tak 509, chèn enfòmasyon lan avèk Fabiola Jean Charles. Ankò yon lòt fwa se yon plezi pou nou rantre lakay ou ak ribrik enfòmasyon sa. Byen avan nou ale pi lwen n ap pran tan pou nou di w mèsi ansanm avèk ou menm ki like, ki kòmante, ki pataje. Mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou envite yon fanmi ou yon zanmi ou abòne ak Tak 509 pou yo kapab toujou rete konekte ak bon enfòmasyon. Jodi a se vandredi 14 avril 2023. Medam e mesye lèm di nou politik nan peyi dayiti se grenn chen se pa dèyèl gade nou gen dwa panse se yon plezantri m pral esplike nou egzakteman pou kisa nan lane 2021 ULCC louvri yon ankèt sou direksyon Romel Bell nan dwàn potoprens paske ULCC te bezwen konnen egzakteman eske wi ou non Romel patisipe nan divès koripsyon ki fèt anndan enstitisyon etatik sila. Pandan ankèt la ap avanse, enben ULCC remake ke Romel Bell pat janm fè dekarasyon de patrimwàn. Enben nan kesyon deklarasyon de patrimwàn sila, Romel Bell li menm ki gentan genyen yon pakèt byen ki sou non l, ki ap blanchi lajan atravè yon swadizan òganizasyon ki ap ede moun li genyen anndan peyi a ansanm avèk madanm li, e kont an bank Romel Bell menm, se papa li. E men nan ane ki sot pase a la, Lèzetazini li menm pa bò kote pa l te louvri pwòp ankèt li. E atravè ankèt sila a, Lèzetazini jwenn Romel Bell ki te direktè dwàn nan, nan blanchiman lajan, koripsyon avèk trafik ilisit. Lè dekouvèt sila fèt, e men Etazini di en en, m pa p vin kite w pouri peyi m nan, n ap ba ou yon koupur de viza. Yo koupe viza Romelbel li paka vwayaje. Men ankèt ULCC a li menm li t ap kontinye. Lè yo rele Romelbel devan ULCC pou l kapab vin reponn kesyon, medam e mesye, enben Romelbel te nan ti soulye l paske l pa t kapab eksplike egzakteman ki kote l jwenn kalite sòm lajan sa yo ki twouve l nan kont an bank li. Romelbel pat ka esplike koman fè li posede tout byen sa yo e Romelbel medam e mesye pat kapab bay yon rapò egzakt de tout sa ki fèt nan dwann nan. Nou pa timoun piti, nou tande sa ki ap pase aktyèlman la nan dwann nan. Nou tande ki kalite randman ke dwann nan ap bay lè Romelbel li menm li pa la. Nou tande ki travay ki ap fèt anndan dwàn nan. Donk sa vle di, Romel Bell non sèlman te yon obstakl, men Romel Bell li menm, li kite yon pakèt deriv fèt nan dwàn nan. Se sa k fè, ULCC li menm, li achemine dosye sila a bay dcpj. E jij Jean Wilner Morin, se li menm ki te kòmanse travay sou dosye Romel Bell la. Enben. Nou genyen Samuel Madistin ki pral rantre an sèn. Samuel Madistin ki fè pati de batri davoka legliz episkopal nan kesyon kangezon zam ke lajistis ayisyèn ta arive jwenn ki rive sou non yo avèk franchiz yo, ebyen Samuel Madistin se avoka Romel Bell ansanm avèk tout madanm li. Ebyen nou konn kisa Samuel Madistin fè? Eske n chita byen pou nou konnen ki sa Samuel Madistin li menm li fè? Nou korèk? Trè byen. Enben Samuel Madistin al poze yon aksyon an jistis, aksyon an jistis sila a kote li mande pou yo rekize tout majistra an jeneral ki ap travay sou dosye la fami Bell la. Eske nou tande sa m di nou an? Samuel Madistin mande. pou yo revoke ou di mwens pou yo kapab mete de kote tout majistra ki ap travay sou dosye Romel Bell la. Se sa k fè ke jij Jean Wilner Morin li menm li te oblije pran yon poz nan dosye sila an atandan ke CSPJ li menm li pran desizyon definitiv li. Donk nou kapab konprann ki sa ki ap pase anndan pegi a. Yon ansyen direktè jeneral ladwann. Ladwann se youn nan pi bon mwayen ke yon peyi li menm genyen pou l kapab pèmèt ekonomi l byen balanse. Enben nan epòk ke Romèl Bèl t ap dirije ladwann, Gon pakèt kagezon zam ki pase, jamè yo pa janm verifye yo. Gon pakèt kagezon katouch ki pase, yo pa janm verifye yo. Genyen dwòg ki pase sou lanmè a. Genyen lòt zouti ak materyèl ki ka lakoz zak asasinay ki pase nan dwàn nan, Won Melbel konn moun sa yo trè byen, li pa janm arive verifye yo. Se konsa, dwàn nan li menm, li te kòmanse pa kapab fè resèt kòrèkteman paske gon pakèt moun ki ta sipoze peye afen pou yo resevwa machandiz yo, yo pa janm peye yo paske yo se gwo palto nan peyi a. Pami moun sa yo, nou raple nou ansyen depite Prophane. ki te gen nenpòt 7 konntenè, ki te chwazi peye pou youn oubyen 2, li pa t chwazi peye pou lòt yo, lè sa a, se zanmi l, se katè li, se baz li, Romel Bell ki te nan tèt dwàn nan. Donk, ou imajine yon moun ki fè kalite deli sa yo. Epi bim! Lèzetazini di w Romel Bell nan blanchiman lajan. Nou konn kijan Romel fè blanchiman lajan selon ULCC? Enben Romel Bell itilize yon swadizan òganizasyon ke li menm ak madanm li ap dirije ki ap ede moun enben se la ke Romel Bell li blanchi lajan. Romel Bell nan trafik ilisit. Sa ki vle di trafik sila a li ka trafik medikaman. Li ka trafik dwòg. Li ka trafik zam. Donk nou kapab konprann. Womèl bèl, medam e mesye, nan koripsyon. Ki jan yon avoka ki swadizan edike, yon avoka ki swadizan konnen sa l ap fè a kòm travay, yon avoka ki swadizan ap defann dwa moun kapab fè kanpe dèyè yon tèl krim, yon tèl arnakè? Eksplike m. Paske sè dènye tan, m vrèman pa kap ab arive konprann kalite avoka ke nou genyen nan peyi Dayiti. Paske sè dènye tan, m vrèman pa kapab arive konprann ki kalite davoka ke nou genyen anndan peyi Dayiti. Dèzòm ki son prètatou. Yo prè pou yo fè tout bagay si tout fwa l ap rantre lajan nan pòch yo. Ann di avoka sa yo k ap defann legliz episkopal, wi legliz la bezwen de zavoka pou defann li. Men kanbyen menm, kenbe legliz episkopal la men dan le sak nan yon tèl dosye, epi nou rete bèkèkè kòm kwa n ap travay pou sa, franchiz pat sesi, franchiz pat sela, o konseye yo pat konnen, komite pèmanan t ap fè tout sa. Non! Donk la, kite lòt moun ki raketè, kite lòt moun ki pa gen anyen pou yo fè, travay sou dosye sila, men pa avoka respektye jan yo rele nou an. De zavoka ki konnen egzakteman ki travay y ap fè. Donk li vreman enpòtan la pou nou kapab panche sou modèl dosye sila yo. Donk lè Samuel Madistin mande pou yo rekize tout majistra ki fè pati de dosye sila, ki sa l vle di egzakteman? Hein? Ki sa l vle di egzakteman? Donk nou wè pou ki rezon, dosye Jovenel Moïse la pa t ap janm ka mache. Nou wè pou ki rezon, dosye Mèt Monferrier Dorval la, li rete bloke nan pakè, jiska prezan, pa gen jij ki ka manyen l, apre ke lòt jij lan te arive kite peyi Dayiti. Nou wè pou ki rezon dosye masak Lasalin pa kapab enben jere nan pakè. Tout lòt moun ki tonbe yo, ki gen dosye pa yo, nou wè pou ki sa. Se paske moun gwo kòlèt sa yo, se paske moun sa yo ki gen pòch yo plen, se yo menm ki ap dirije jistis la anndan peyi Dayiti. Yo ba l liy ke yo vle. Si yo vle jistis lan la jodi a, l ap la. Si yo vle l yon lòt kote demen si Dye ve, l ap yon lòt kote demen si Dye ve. Men konprann byen, lè ke ou deside ekante tout majistra sou yon dosye, se ke ou genyen yon majistra spesifik ou vle travay sou dosye sila a. Kounya la a, Se pral pou ki rezon egzakteman ou ta renmen se avoka ou di mwens se jij sa a ki travay sou dosye sa a? Pou ki rezon, ki avantaj ki genyen nan sa? Jounen jodi a la medam e mesye, le peyi va pli mal ke jamè. Peyi Dayiti rive nan yon faz kote bagay yo vreman konplike. Kote lè yon ti kras lapli tonbe, Moun pa ka soti nan lari tèlman lari a santi ak fatra ak labou. Sou lalu la, Kafou Fèy, Matisan, Petyonvil, bon Tabar li menm, li pi mal pase w fanm Fontèn. Depi w wè lapli a fè sa l tonbe. Lapli a pa menm dire 2 minit non, taba gentan ap lage dlo. Taba ap pouse dlo deyò. L ap voye deyò. Se sa taba a fè. Nan nenpòt moman gwo ti grenn lapli. Kidonk nou wè ki tout pwoblèm yon peyi genyen. Nou wè tout pwoblèm yon peyi genyen. Yon peyi kote la jistis pa respekte dwa pèsòn. Sa son lòt pwoblèm ankò. Yon peyi kote, lè paran al mennen pitit li lekòl, yo kidnape l lè l fin depoze l. Sa se pwoblèm. Yon peyi kote, yon malere desann anba lavil, men m ap pale de anba lavil, malere a pa menm ka desann anba lavil. Lè l al nan ti mache bò lakay li a, yo di l konsa, yon grenn spageti vann 175 goud, yon glòs lwil vann 75 goud, yon mak aransò vann 35 goud yon grenn magi vann 10 goud. Men ki pwoblèm ki genyen nan peyi sa a. Ok? Yon peyi kote lè w al lopital jeneral, yo di w achte gan w. Si w fè inèdtan kouche, peye kabann nan. Si w bezwen dra pwòp, ou sipoze peye pou sa. Men peyi a. Peyi sa medam et mesye kote ou tande avoka ap defann vole. Peyi sa medam et mesye kote ou tande ke avoka ap defann moun ki ap fe trafik zam. Alo gad tout problem ke yon peyi ap konfronte, peson pa janm di anyen. Epi nap defann kiyes? Moun kap fe trafik zam? Nap defann kiyes? Moun kap vole lajan leta? Non! Moun sa yo pa merite defans. Nou konn sa trè byen. Moun sa yo se kite yo, lè leta ranje kò l, pou l kapab jere dosye yo a pi byen toujou. Donk se kalite aksyon sa, ke Samuel Madistin, medam e mesye, arive poze, menm jij Jean Wilner Morin arive mete kò l yon kote pou l rete tann kisa CSPJ ap deside nan dosye La Famille Bell la. André Michel p ap janm sispann etone kikseswa. An 2018 m ap tande André Michel ki ap pale, André Michel deklare, Jovenel Moïse voye moun pale ansanm avèk mwen, Jovenel Moïse rele moun nan telefòn pou yo kapab eseye pale avè m. Men jamè Jovenel pa janm vin kote m paske l konnen m gen konviksyon m, paske l konnen ke m genyen pozisyon m, m pap janm abandone, m pap janm kapab travay ansanm avèk li. Nan lane 2018, Jovenel Moïse te genyen sèlman yon lane sou pouvwa. Yon lane kote li t ap eseye gade kijan pouvwa li menm li fonksyone anndan peyi Dayiti, apre ke l fin jwenn yon sistèm k ap toufe, apre ke l fin jwenn yon pèp medamzemesye k ap sifoke, Jovenel Moïse t ap gade kijan l kapab ede pèp la. Nan menm lane 2018 sa a, swa 18 novanm 2018, ebyen sektè demokratik ak popilè a te lanse manifestasyon kontre la prezidans de Jovenel Moïse puiske le tip, selon eu, pa t genyen kapasite pou li jere peyi a apre sèlman yon lane sou pouvwa. M sonje Andre Michel sila tou, nan lane 2020 medam e mesye a travè twit ke l te konn fè, ki deklare p ap janm genyen yon gouvèneman de koabitasyon ansanm avèk Jovenel Moïse. Li pa rete kwè ke moun nan opozisyon an, ta janbe masak Lasalin, masak Kafou Fèy, ta janbe tout ensekirite ke peyi Dayiti ap fè fas ansanm avèk li pou al chita pale sou yon tab ak Jovenel Moïse paske Jovenel pat merite tout atansyon sila a. M raple menm André Michel sa Medam e mesye, ki te deklare nan yon manifestasyon ke Ariel Henry li menm, li ilejitim, li enkonstitisyonèl. Menm Andre Michel sa, ki te deklare ke sdp pa pral kowabite ansanm avèk pèsòn ke Jovenel Moïse te nome. Menm André Michel sa ki te deklare kominote entènasyonal la pa gen dwa fouye bouch li nan sa ki ap pase anndan peyi Dayiti. Men se menm André Michel sa jounen jodi a la k ap kriye nan pye kominote entènasyonal la pou kapab voye yon entèvansyon militè paske se èd sa ke peyi Dayiti bezwen afen pou li kapab debloke sekiritèman. Youri Latortue, ti mayo nwa l sou li, menm jan ansanm avèk akolit li André Michel, yo pran yon tabl yo mete devan Mecène epi y ap antrene l. Mecène se te, Je, je, je suis Joseph Mécène Jean-Louis. Je swi le prezidan dayiti malere a manke mouri. De tout teyat sa. Pou ki sa André Michel ta fèl. 8 fevriye 2021. Jis paske Jovenel Moïse te di ti mesye an chita. Ann jwenn yon pwen de depar e yon pwen darive pou n kapab sove pèp ayisyen. Retire pèp ayisyen nan sa l ye a la a. Jounen jodi a la, Andre Michel pi mal pase yon vye, m masisi, m pa ka pale fò. Tout jounen, nenpòt kote Ariel ye, Andre Michel la. Andre michel kole nan ke rob ariel henry non padon li kole nan ke vès ariel henry pi mal pase yon sansu paskel konnen trè byen si ariel panche li panche tou si ariel tonbe li pa egziste enben andre michel ap pale de konsèy elektoral pwovizwò lan nan yon sitiyasyon kote peyi dayiti ap fè fas ansanm avèk yon kriz egi imanitè ak sekiritè. Menm kriz sa a, selon li menm ki te egziste nan peyi Dayiti, ki te anpeche prezidan Jovenel Moïse li menm, li òganize eleksyon nan peyi a. Kisa ki diferan jounen jodi a la a? Kisa ki rann gouvèneman Ariel Henry a osi spesyal? Sa son kestyon pou n poze. Poukisa Andre Michel li menm li vreman akwoche ansanm avèk gouvèneman Ariel Henry a? Andre Michel deklare medam e mesye, Nou felisite PM Ariel Henry e nou ta renmen ke Gouvènman defakto a, padon se mwen k met defakto Ariel Henry pap janm defakto pou Andre Michel ankò, avèk O Konsèy Tranzisyon an, pou yo pa bliye entegre nan Konsèy Elektoral Pwovizwa a dyaspora atravè pwosesis la. Donk sa ki vle di, nan moman n ap pale a la a, pwosesis pou mete sou pye Konsèy Elektoral Pwovizwa pou kapab òganize eleksyon anndan peyi Dayiti a, li lanse. E se sa k fè André Michel li menm, li panche sur la diaspora ke l panse ki dwe patisipe nan konstriksyon peyi Dayiti. Dyaspora konstriksyon. Wi, dènyèman pa bò isit, nou te pale de la dyaspora. Kisa dyaspora yo menm yo deside fè? Eske deklarasyon Andre Michel sa a ap epate yo ou di mwens deklarasyon Andre Michel la ap pase nan yon zòrèy li soti nan yon lòt? Eske Andre Michel li menm li genyen pouvwa ak kapasite de konviksyon ke l te genyen sou Prezidan Jovenel Moïse la? Kote Andre Michel nenpòt pawòl li te kapab konvenk ou pou kapab rejwenn batay swadizan an yo ta fè pou kapote sistèm nan epi pou jete Jovenel Moïse e lanse yon lòt pwosesis anndan peyi Dayiti? Paske m raple m, nan lane 2022, André Michel, medam e mesye, ki pa t genyen viza ameriken, te jwenn viza l top plip afen pou l kapab monte Florida al diskite ansanm avèk yon pati de la dyaspora ayisyèn afen pou yo konnen kijan y ap kapab patisipe nan kestyon politik anndan peyi Dayiti. Dyaspora te toujou fè pati de politik la, men dyaspora pa t vrèman, vrèman entegre kò yo kòrèkteman paske yo nòmalman reprezante yon bòn pati nan kesyon peyi Dayiti a. Wè lò de lwen, w ap gad yon sitiyasyon avèk lò te anndan l, se de bagay diferan. Lè w nan sitiyasyon an, ou santi tansyon. Lè w nan sitiyasyon an, ou santi w pè, ou santi w mal. Men lè ke ou ralanti, ou fè bak, e pou gade sitiyasyon an de lwen, e pou kòmanse ap viv emosyon ou ta sipoze genyen dè le debi yo. Enben se sa k fè ke gen yon pakèt dyaspora ki kapab konprann sa peyi Dayiti ap viv nan moman la a, ke l depase yon lanfè. Ki kapab konprann ke yo gen mo pa yo pou yo di nan sitiyasyon peyi Dayiti a. E m di nou, youn nan meyè fason pou dyaspora kapab ede pèp ayisyen an, se nòmalman mobilize pou kapab sispann voye zam nan peyi Dayiti. Paske lè m di nou sa, gon pakèt dyaspora ki pran plezi yo, achte zam pasi e pala, rasanble yo nan yon bwat, achte kartouch, mete la, epi pimpe yo an Ayiti. Donk se le malin plaisir sa ke yo pran. Gon pakèt moun nou wè k ap kriye sou rezo, Wouy! M bezwen vin nan peyi m, m pa kapab! Jezi! M pa konn depi kilè m manje yon ti pwason, m pa konn depi kilè m manje yon bon griyo, m anvi manje labapen, desann marigo, al manje mango. Humm, y ap plenyen. Epi se menm yo menm nan ankò, medam e mesye, ki ap voye zam nan peyi a pou kapab kreye latwoublay, pou kapab kreye lapè, pou kapab kreye yon ensekirite anndan yon peyi. Donk ki kouraj ke w genyen egzakteman pou w kapab kanpe, ou kreye yon tèl mouvman, apre sa a ou fè figi w byen di pou w kapab di ke ou bezwen vin nan peyi w? Eske se pa nan betiz definitivman w ap pase pèp sa? Enben Andre Michel, medam e mesye, se kalite deklarasyon sa yo l ap fè nan moman. entèvansyon militè malgre l pat bezwen èd kominote entènasyonal, òganize eleksyon avèk yon gouvèneman ke l tap kritike, bòykote depi plis pase 10 lane. Jounen jodi a la, André Michel konnen fòk li kapab fè eksepsyon a la règle. Sof ke Jovenel Moïse li menm, li pat fè pati de eksepsyon sila yo. Eske yap kapab òganize eleksyon anndan peyi Dayiti? Se kestyon sa ki ap poze. Eske genyen moun ki gen konsyans ase pou di yo pa pral poze kandida? Nou poko konnen. Men eske gen lòt moun ki gen konviksyon ase, konsyans yo rasanble Yo di humm sèt fwa si moman rive pou nou kapab chanje peyi dayiti eske moun sa yo menm yo pral patisipe nan eleksyon jan m te mande nou deja pami tout moun ki te site nan ribrik ki soti ayè a kiyès nou ta renmen kòm prezidan peyi dayiti eske se claude joseph antonio cheramy Youri Latortue, André Michel, Ariel Henry, eske nou ta renmen ke Joseph Michel Martelly li menm li tounen sou pouvwa? Eske nou ta renmen ti pè a li tounen sou pouvwa byen ke l pa kapab paske l gentan brige 2 manda deja e vwa yon vwa? Martelly gentan gen 5 an li menm depi li te prezidan, donk m panse ke dapre la konstitisyon, li kapab tounen nan eleksyon ankò. Eske se Martine Moise, ki yès egzakteman nou panse ki kapab reprezante peyi Dayiti kòrèkteman? Ki yès egzakteman nou panse ki kapab jere sitiyasyon de kriz sa a ke peyi a li menm li ap fè fas? Yon moun ki prale vè tout moun. Yon moun ki pa fè pwomès de kanpay, men ki ap poze aksyon. Pandan tout kanpay ni, ou wè se aksyon ke lap poze. E pa distribye lap distribye bagay. Men lap pale ak moun yo. Lap fè moun yo konprann reyalite a. L ap inisye moun yo nan sa ki ap pase a. Ede yo konprann ki sa y ap viv nan peyi Dayiti. Donk se jan de moun sa yo ke nou bezwen. Yon moun ki kapab pèmèt ke yo stabilize ekonomi an. Yon moun ki kapab pèmèt ke yo reyose flanbo politik jistis anndan peyi Dayiti. Yon moun ki kapab pèmèt ke yo reyose ledikasyon, lakilti, laprodiksyon nasyonal, lasante anndan peyi a. Nou bezwen jan de moun sa yo. Se sa k fè, m pa p di elit entelektyèl la echwe. M pa p di moun ki save yo echwe. Men moun ki save yo anndan peyi a, nou lach. E byenke sandout. Nou gen dwa pa ka fè anpil bagay. Lè genyen de seri obstak devan ou, li difisil pou mete sa w genyen an ann aplikasyon. Sitou, lè genyen granmoun sa yo ki ap dirije. Granmoun sa yo ki fè tout karyè politik peyi Dayiti. Lè m di w karyè politik la, se karyè politik. Yo te nan pouvwa, bon o. Yo nan pouvwa Stenio Vincent. Yo la nan okipasyon amerikèn. Yo fè la diktati ak Divalye. Donk moun sa yo, yo swiv politik peyi a. Yo konprann politik peyi a. Donk se yo menm ki ta sipoze pyonye. Revolisyon sa ki sipoze fèt an Ayiti afen pou nou kapab retwouve peyi sa ke nou pèdi a. Men se menm moun sa yo ki chwazi kraze l ansanm avèk yon pakèt vye desizyon bidon, avèk yon pakèt vye enterè malsen, avèk yon politik ki pa komòd, yon pakèt bagay tèt anba, enben se sa moun sa yo fè anndan peyi Dayiti. Kidonk medams e mesye kiyès nap vote paske selon Andre Michel pwosesis elektoral la li menm li lanse deja. Kiyès nou pral vote? Kite repons pa nou nan yon kòmantè pou nou tanpri souple. Divès sitwayen leve kanpe pou manifeste devan ministè jistis lan aprè ke Emmelie Prophète Milcin ki se minis jistis lan ta deklare chak moun ta sipoze pran responsabilite tèt yo pa rapò ansanm avèk jistis e deklare ke peyi Dayiti se yon teritwa ki pèdi. Ansanm, medam e mesye, ann tande deklarasyon sitwayen sila yo ansanm avèk tout revandikasyon yo e anote ke yo pa t sèlman devan ministè jistis la, men yo te fon kout pye tou devan ministè ekonomi ansanm avèk finans lan. Ansanm, ann swiv. Kidnaping yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. M ap di eske se moun k ap viktim nan geto yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. Men lè nou fè plizyè analiz, nou wè se enjistis k ap pwonnen anndan peyi an, moun pou yo ta sanksyone yo pa sanksyone yo. Se yo menm k ap mache nan machin lapolis. Se yo menm ki o pouvwa menm, se yo menm ki gen gwo vès, se yo menm k ap deside pou bonè popilasyon ayisyèn nan. Jounen jodi an li klè man ke nou menm nou devan minisè de la jistis lan pou vin di fòk gen jistis anndan peyi an. Sinon nou pral reyaji. Reyaksyon nou an li pral di. E popilasyon ayisyèn nan l ap akonpanye nou paske nou viktim twòp de tout zak vyolans ke yo fè sou popilasyon ayisyèn nan. Yo fè masak sou nou, kidnaping, yo boule kay nou, yo mete nou deyò. nan klas ki pi pòv yo, klas defavorize yo. Jounen jodi an, n ap di minis enjistis yo, se pa jistis k ap pwone la, se enjistis k ap pwone. Li klè pou popilasyon ayisyèn nan kòmanse soude yo pou nou di konsa ke li lè li tan pou gen yon eklatman sosyal ki pou pran avèk konsyans, avèk vrè konsyans. Nou kwè ke eklatman sosyal la li kapab fèt. Men nou pa bezwen manman, nou pa bezwen papa. Se priz de konsyans ki pou retire nou nan sitiyasyon dezastrez ke nou retwouve nou yo jodi an la. Nèg yo dekapitalize la popilasyon ayisyèn an. Nèg yo, yo menm di konsa ke yo gen teritwa pèdi. Men ki wol nou anndan peyi an kòm nou minis jistis k ap pale. Lè n tande minis jistis lan, se kòm si nou wè se yon kochon. Ki non pos li? Menm kochon lèl antre nan pos li an, li tou alè, men gen moun ki pou pwoptel. Men jodi an, nou chwazi pwopte kochon sa, pou nou retirel nan tèt misyè lan, paske pa pral gen anyen ki sere nan tèt misyè lan, se moun yap tiye, se kidnapin, se ensekirite, se chomaj, se lavi chè. Nèg yo menm fè popilasyon ayisyèn nan chwazi kite pwòp sòl yo pou yo ale ayè. Men nou di non, sòl papa nasyon sa e batay pou nou an, nou pap kite l, non nou pap kite l, n ap mouri la, n ap mouri ala gen sa li gen. Paske nou se ayisyen, wi nou se yon pèp lib, wi papa nasyon batay pou nou, jounen jodi la nou wè Lèzetazini. Le Canada, la France kenbe Haiti an otaj. Yo pete 2 je Haiti. Yo kase 2 poèt Haiti. Nou di non, se vyolans. Eske grangou a fini? Eske kidnaping lan fini? Eske ensekirite a fini? Eske lavi chè a fini? Jodi a, nou chonje lè enkilpe Jovenel Moïse te met 3 adoken sou gaz la, kòman sa te ye. Men jodi a, menm ekip ki te nan lari avè nou, san n pa site non yo, nou ki ta konnen yo, se yo. kap pwograme mizè pèp la se yo ki chita bò kot Ariel ki ap pwograme mizè pèp la jodia nou menm nou di pèp la nou fè apèl a la mobilizasyon popilè kont kidnaping kont ensekirite kont gouvènman Ariel Henry a e poukisa nou vini devan ministè jistis nou gen ministè jistis la nou gen ministè ekonomi ak finans la nou vin la devan ministè jistis Se pèp la kap chèche jistis depi byen lontan ki pa ka jwenn jistis, jodi a ministè jistis gen yon fanm ki nan tèt li ki pap regle anyen. Se sak fè pèp la vin devan ministè jistis vin mande jistis, men yo pa vin mande jistis avèk madam sa ki nan tèt ministè jistis la paske dikte lap pran yo se Ariel Henry kap ba li. Nou vin devan ministè jistis kòm yon senbòl poun di pèp la. Se jistis popilè ki ka ba fè yo jwenn jistis. Se tout depatman peyi a, tout peyi a, tout dyaspora, se yo menm ki pou met tèt ansanm pou jwenn jistis pou pèp ayisyen an k ap sibi anba kidnaping, anba ensekirite, anba grangou, anba enflasyon ki depase 50 pousan jodi a. Se sa k fè nou vin devan ministè jistis e ministè ekonomi ak finans kote ekonomi peyi a nan men yon ti gwoup, majorite pèp la nan grangou, nan mizè, nan ensekirite. Jodi a nou start mobilizasyon popilè a e li pral pran volim nan nan tout peyi a kont ensekirite, kont kidnaping, kont lavi chè, kont chomaj, kont enflasyon. Nou mande kominote nasyonal la ede nou, n ap mouri an Ayiti, nou pa gen a ki kriye a ki rele, desolidarize nou avèk gouvènman sa a, pa kite yo patisipe nan fowòm entènasyonal, n ap mouri. Emile Prophète! Jodia se tchoul Michel Martelly, se tchoul Ariel Henry, se tchoul gang ke Emile Prophète ye. Jodia n di pèp ayisyen an chache kay Emile Prophète. Machin ki nan men l lan pa dwe nan men l. Depi kote Emile Prophète te di w ke les territoires perdus, ke li menm li gen avyon pou l vwayaje, malere malerèz pa ka vwayaje. La Keskòf, yo enstale gang yo nan Tomasen, moun baka bagay, epi y ap voye lapolis al mouri. Jodi a, yo pran ti grenn polisye yo, sekirize tèt yo, popilasyon lage ozabwa. Nou mande pèp ayisyen an, gwoup gang sa yo k nan tèt peyi a, pase pran Ariel, pase pran mann minis enjistis sa, mete dife sou yo, paske jodi a yo pa ka gen bon peyi an otaj, se gang yo ye, gang kontre gang. Jodi a, nou di se Vitelòm, nou di se Babekyou. Tout moun wè lap di ki se gang yo, pi gwo gang nan se Ariel Henry, pi gwo gang nan se Emile Prophète, Emile Prophète manman krèy ki nan tèt ministè lajistis. Jodi a n mande arete Emile Prophète. Men Emile Prophète se li k achte galing bay nan tout katye popilè yo, se li menm ki mete pèp la lage ozabwa. Nou di Emile Prophète jou konte. Jodi a se zam w ap vann, se galing w ap vann, se minisyon w ap vann e w nan tèt ministè lajistis. Pèp la lage ozabwa. Pèp la ap kidnape. Pèp la nan ensekirite. E mi pwofèt pa ka di anyen. La revandikasyon est un droit légitime. Pèsòn pa kapab anpeche pèsòn manifeste. Kidonk medam e mesye, nou sot tande ki kalite revandikasyon ke sitwayen sa yo menm genyen ansanm avèk minis jistis lan ak gouvèneman PM Ariel Henry a. Komisè Jean Ernest Muscadin deside li pa p sispann mache sou kòtòf lestomak raketè, bandi nan Miragwàn. Kestyon pou w vini la a pou w vin fè afè pèsonèl ou a, pa genyen l. Byen avan nou rantre nan deklarasyon komisè Jean Ernest Muscadin medam e mesye, Ansanm, ann tande deklarasyon youn nan raketè sila yo. Ou pral sezi tande kijan non Komisè Jean Ernest Muscadin li kapab fè yon pakèt moun tranble. Ansanm, ann tande deklarasyon l. Timoun dezan, twazan pa ka fè paspò. Mesye antouka, m remèsye nou, m pa gen twòp pawòl pou m di. Guy mwen menm, m pa bandi e m p ap janm bandi. Vin arete m jodi a la, Yo pa twò bon. Li afekte zanmi m, li afekte fanmi m. E pa bliye, m son pè de fami. Lè moun yo aprann sa, l pap fè yo byen. E maten an, pandan m leve, m resevwa yon apèl de kèk manm nan kabinè avoka m. Yo di, k ap raple m ke sa k ap pase konsa la, eske m ap ret gade sa konsa. Mwen mande kisa yo di ke lapolis ap fè m de menas ki di ke, e m jwenn apèl tou. Depi yo kwaze m, depi se yo k arete m, y ap bat m anpil. E y ap fè m sa yo pa t dwe fè m paske yo konnen m gen moun pou ki lage m. Men sa m ap di nèg yo, m voye nouvèl sa pou yo. Se pa depi m arete, m ap lage. M ap lage a, se pa yon pouvwa k ap lage m. Men se sosyete a, m ap batay pou yo a ak popilasyon an k ap lage m. Paske m pa fè anyen ki mal. Jès ap mennen yon batay pou nou e ki bon pou nou. E lè w di ke w ap kraze zo m paske y ap lage m. E li pa fèm byen mwen menm. Pa bliye, nou son fonde de pouvwa, malgre m poko prete sèman. Fòk moun yo pa jwe avèk moun nenpòt jan. E ou fin bat mwen jodi, ap gon pwosedi penal kanmenm. Se bat chen an tann mèt li. Gwo rakèt ap fèt. Gwo rakèt ap fèt. Men nou konn gwo pwovèb nou, ti polis papa bagay yo bèl nan men w. Bat chen an tann mèt li. Enben mèt chen an li menm, li pral debake talè konsa. Medam e mesye ansanm, ann tande deklarasyon komisè Jean Ernest Muscadin. Sof ke mwen gen 2 zanplwaye andedan imigrasyon an, mwen met manda dèyè nèg yo paske gen 2 moun ki vin nan kare m nan ki di m yo pran 15, 20 mil dola ayisyen nan men yo. Donk tout nèg sa yo an kaval. E m di nèg sa yo m ap arete yo kèlkeswa kote m kwaze yo a. Menm si w wè m pa met manda dèyè yo men nan lari a m ap chache yo. M ap kwaze yo, m ap arete yo paske mwen di non. Nèg yo sa yo, yo fè twòp. Lakesyon 10 pou yo, zewo pou yo plas. Mwen menm jodi a la mwen di non. M ap debake nan imigrasyon an tankou mangous. M ap mare yo tankou krab. Mwen kwè gen 4 anplwayè ke manda dèyè yo men genyen ki gen lespri pou ta fon ti mendevre pou yo men genyen tou ki pa kapab. Kòman sa ye? E anski atre avèk manda k dèyè anplwaye migrasyon an yo pou fasilite popilasyon an fè paspò gen yon manda nap oblije antre men fòk direktè a pran responsablite l pou ke anplwaye migrasyon yo yo pa kite biwo yo chak jou de tanzantan sot deyò al pran 15 20 moun pa yo se sa kap kraze bagay la e se sa ou pa vle se sa m pa vle tanzantan nèg yo sot deyò a yo pran 10 15 moun donk jwèt se pou lapolis li ye. Polisye yo mande delegasyon de pouvwa, kèlkeswa anplwaye imigrasyon ki kite biwo l, ki sot deyò, ki rantre a 4, 5 moun, arete anplwaye sa a, pote l ban mwen la a. San manda? Yo pa bezwen manda e mwen bay delegasyon de pouvwa pou sa. Paske gen flagrans nan vagabondaj ke y ap fè a. De se fè ke yon nèg pa benyen vin di m ou se otorite, ou se ansyen otorite, chak jou w debake nan imigrasyon, ou vin ap kòmann ou gen 5, 10, 15, 20 moun ou vin fè pase paske ou se otorite. M pa konn si se lajan otorite sa a pran nan men yo, sa fè m te gade yo. Men sof ke m bay polisye yo delegasyon de pouvwa. Polis yo gen pou devwa akonpanye komisè li kanpe devan imigrasyon an, fasilite premye vini, premye rantre. Lè se ou menm ki se anplwaye imigrasyon, ou debake, deyò a ou pran 5 moun pa ou rantre. Polisye a li menm ki gen ti zanmi l, ki gen ti mina li deyò a, l ap pran l tou rantre. Lè sa a ou pa ka di polisye anyen. Ebyen se la dezòd la ye? Wi, e la dezòd la ye. Donk anplwaye imigrasyon ap rantre moun pa yo. Si yo chwazi vin travay pou popilasyon, yo chwazi pa antre nan bras, pa nan fè dil, pa nan pran lajan, pa nan fè konpwomi, pa nan fè konpwomisyon, pa nan fè favoritis, menm si manda deyò, manda deyò, yo kapab toujou vin travay. M pa pa rete yo. E vwala medam e mesye! Miragwàn ap toujou rete yon simityè pou bandi, yon kaj pou tout sa ki konprann yo kapab vin vòlè. Komisè Jean Ernest Muscadin kontinye travay sa ke li te kòmanse deja. Pi devan medam e mesye m nou genyen ofis pwoteksyon sitwayen an ki di ke li prè pou yo kapab kolabore ansanm avèk reprezantan dwa moun ki pral vini nan peyi Dayiti afen pou l kapab fè yon travay ki spesifik. William Onel ki se yon avoka se li menm ke Haut Conseil Nations Unies pou dwa moun nan arive chwazi pou kapab rantre nan peyi Dayiti pou kapab vin verifye egzakteman kijan bagay yo ap dewoule. Ki misyon Onel li menm l ap genyen, l ap pote sipò ansanm avèk konsèy teknik bay gouvèneman ayisyen an afen pou yo kapab konprann kijan pou yo jere sitiyasyon an. Li la a pou l kapab siveye de prè tou tout sa ki ap pase sou teren an nan sa ki gen a wè ak trafik moun ansanm avèk dwa timoun yo nan peyi Dayiti. Nou konnen trè byen ke kesyon dwa timoun yo nan peyi Dayiti se pa bagay ki respekte ditou pa vre? E dwa timoun Se vrèman enpòtan. Gon pakèt timoun ki ap dòmi nan lari, gon pakèt timoun ki obije mande pou yo viv, gon pakèt timoun medamzemesye ki obije ap manyen afè moun. E gon pakèt timoun jounen jodi a la, se yo menm ki fè pati de gwoup ame ki egziste anndan peyi Dayiti paske yo te mande yon move moun e move moun nan te mete yo nan direksyon sila, ebyen reprezantan dwa moun nan ki se William O'Neill ap genyen pou rantre trè byento an Ayiti pou li kapab siveye sa ki ap pase de prè ou de lwen ansanm avèk òganizasyon ki ap defann dwa moun avèk gouvèneman ayisyen e ofis pwoteksyon sitwayen an ki li menm deja prè pou li kapab pote jèfò l ansanm avèk William O'Neill. Pwoblèm kaburan kontinye ap pèsiste anndan peyi Dayiti, medam e mesye. Pwoblèm sila se yon pwoblèm ki vrèman grav paske li pwodwi la monte de pwodwi petwolye nan peyi a. Genyen 125 mil baril de gazolin ki swadizan rantre nan peyi Dayiti 12 avril 2023 a e 15 avril ki ap vini la, medam e mesye, Swa demen samdi a, gen divès lòt baril ki ap rantre ankò, e baril sila yo se pral baril dizèl. Eske nou konnen kisa ki kapab pwovoke yon kriz gaz konsa anndan peyi Dayiti? Ebyen koz yo medam e mesye kapab depresyon goud la. Depresyon goud la se yon faktè ki vrèman enpòtan. Li kapab kapasite. de stokaj ke peyi a li menm li posede. Li kapab ensekirite, li kapab disponibilite dola. Men nan moman an, youn nan bagay ki lakoz, medam e mesye, genyen endisponibilite de karbiran sa nan peyi a ki pwovoke yon vre radmare de movèz vi, nou konnen egzakteman, Se dolar ameriken an paske leta ayisyen li menm li pa genyen dolar pou li kapab achte. Se sa k fè, jounen jodi a la ankò yon lòt fwa nou pral resevwa yon ekonomist, Gusly Jean Charles ki pral esplike nou egzakteman ki sa ki to de chanj lan, ki sa ki depresyasyon dola goud la. Ansanm, medam e mesye, ann tande deklarasyon l. Bonjou dout moun, mwen se Gusly Jean Charles, maten an mwen la a pou mwen pale de to de chanj. Bonjour Gusly! To de chanj pa definisyon se pri yon monè pa rapò a yon lòt monè. Nan ka Ayiti an, m kapab di w se pri goud lan pa rapò a dola. Tankou jodi an, nou bezwen 154,0 1 goud pou 1 dola selon to brh. Ok. Yo detèmine to de chanj lan selon plizyè rejim ke nou kapab rezime an 2 rejim fondamanto ki se rejim de chanj flotan e rejim de chanj fiks. Rejim de chanj fiks lan li menm li fikse pa bank santral yon peyi tandiske rejim de chanj. flotan an, li detèmine pa konfwontasyon òf la ak demann nan sou mache a, e se rejim dechanj sa a ke Ayiti li menm li itilize. Ok. Ki konsekans to dechanj lan kapab genyen sou yon ekonomi? Konsekans yo pa neutre. Pa egzanp, yon to de chanj kapab yon faktè denflasyon. Paske, si pa genyen ase pwodiksyon nasyonal pou evite dezennpòtasyon, si ou gen yon monè k ap depresye tankou lakay nou lagoud ki ap depresye e nou pa genyen ase pwodiksyon nasyonal pou nou evite enpòtasyon yo, sa kapab yon faktè. Faktè deflasyon pou nou, sa ki vin fè gon ogmantasyon pri byen ak sèvis yo sou mache a, sitou byen avèk pwodui ke nou enpòte yo. Li gon enpak tou sou pouvwa dacha a, paske ogmantasyon pri ak sèvis yo sou mache a ki vin pwovoke enflasyon an, diminye pouvwa dacha menaj yo. Sètadi diminye kantite byen ak sèvis ke menaj yo kapab pwokire avèk kantite kòb yo te konn achte menm byen ak sèvis sa yo dan le tan. Kounye a, nou pral gade kèk tèm ki enpòtan ke mwen menm mwen jije nesesè ke nou ta sipoze konnen lè nap pale de kesyon de to de chanj. To de chanj lan jeneralman detèmine selon 2 pri. Yon pri ki rapòte avèk le kou de vant e yon pri ki rapòte avèk le kou dacha. Se konsa ou kapab wè lè ou moute sou sit yon bank pou al gade ak ki to li vann ou byen li achte dola ou apre li pwopoze ou de pri. Yon pri de vant e yon pri dacha. Ki jan ou kapab fè pou idantifye sa ki pri de vant, sa ki pri dacha. Jeneralman. Pri de vant lan enferyè avèk pri dacha a, pou m pa di to de vant lan toujou enferyè avèk pri dacha a. Donk, se astis ki pi efikas ke ou kapab itilize pou idantifye pri de vant avèk pri dacha, to de chanj lan pou yon bank done. Dakò. Lòt sa ki enpòtan ankò, lòt tèm ki enpòtan. pou yon inite monè etranjè la. Sa sa vle di, nan ka pa nou an, se nonb de goud nou bezwen pou yon grenn dola. Sa vle di, nan sitiyasyon Ayiti an, nou itilize yon kotasyon alensèten, paske nou toujou di, tankou jodi an, si m ta pale, si m ta prezante to de chanj lan avèk yon moun ki mande m ki to brh la jodi an, mwen ke nou kapab wè, se nonb ki kenbe pou lè w ap ekri to de referans lan. Jodi an. Ou kapab monte sou sit brh la, wal gade ki to referan jodi a, wap wè li ba ou 154.0109 goud pou yon dola. Sa ki vle di li kenbe 4 chif apre la vègil. Donk, ou menm si yo mande ou to de referans la, ou byen ekri to de referans la, ou anvi ekri l selon la nòm, fò toujou ekri l 4 chif apre la vègil. Mèsi, mèsi Gusty Jean Charles. E nou sot konnen egzakteman ki sa ki yon to de chanj, ki jan ou kapab itilize to de chanj an kòrèkteman pou kapab fè travay espesifik ou genyen pou fè a. Medam e mesye, jan m te anonse nou deja, Luis Abinader ki se prezidan peyi Sendomeng e Repiblik Dominikèn, si n kapab di l konsa nan bon tèm nan, e men li te resevwa sekretè deta adjwen peyi Etazini an, Wendy Sherman ki te chita pale ansanm avèk li sou sitiyasyon ke peyi Dayiti li menm li ap fè fas avèk depi kèlke tan sa ki vle di kriz imanitè, kriz sanitè avèk kriz sekiritè. Enben Luis Abinader pran yon pozisyon ki kapab fè nou sezi men ki pap vrèman etone nou ki se yon entèvansyon militè prese prese paske li menm se sèl fason li wè peyi Dayiti kapab rale yon souf Avèk sitiyasyon konplike sa ke li ap fè fas ansanm avè a. Lame peyi Dayiti a pa nan nivo pou li kapab kontrekare zak banditis, lè nou di pa nan nivo se paske lame a se yon lame ki branka l, li pa gen ase de mwayen efikas afen pou kapab kontrekare zak sila yo, e lapolis nasyonal Dayiti a pa genyen fòmasyon adekwat e yo pa genyen materyèl tou ki kapab pèmèt yo kanpe kont bandi. Donk selon Luis Abinader, sèl mwayen ke nou genyen pou nou kapab kanpe anfas bandi sa yo ki kontinye ap fè aktyalite anndan peyi a, se pou nou kapab jwenn yon entèvansyon militè. Medam e mesye, abitan nan 6 seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit ki fè pati sektè agrikòl ak elvaj la pa sispann plenyen pou move moman y ap konnen anba grif gang Savyen k ap fè lalwa nan kominote a. Selon abitan yo, majorite tè yo rete atè, yo pa ka travay kòrèkteman e bandi yo egzije gwo lajan afin pou yo kapab pèmèt yo vin sou tè sa a pou vin travay yo. Ansanm medam e mesye, ann tande repòtaj nou ansanm avèk youn nan korespondan Ti Rive Latibonit nou Ensekirite, tout plim tout plimay k ap taye banda nan tout peyi a pa epanye sektè agrikòl la, espesyalman sila yo k ap fè jaden. Yo mande avèk responsab ki plase nan pi wo nivo nan Leta a pou panse ak sitiyasyon yo nan komin Ti Rivyè Latibonit nan diferan seksyon kominal yo. Majorite tè yo rete atè, yo pa travay akòz bandi okipe espas yo, Ti pòsyon ki genyen peyizan plantè ki ka travay ladan yo, se gwo lajan pou yo peye bandi yo pou yo kab simen grenn oubyen pou y al rekòlte. Yon lòt bò, sila yo ki nan elvaj pa sispann plenyen pa rapò avèk bèt yo bandi ak zam pa sispann debake vin bwote, al vann pa pil pa pakèt nan mache piblik. Yon lòt bò, machann kap achte yo fè kwè se pa ak volonte yo, men se presyon zam ke bandi baz Gran Grif nan Savyen toujou fè sou yo pou yo ka achte nan men yo. Yo menm fè kwè pafwa yo kondi bandi yo ke yo pa gen lajan pou yo achte, bandi yo fè plasman bèt yo avèk machann yo lè yo fin vann pou yo vin peye On lòt bò, sila yo ki nan elvaj toujou kontinye ap plenyen pa rapò avèk zanno ki pa genyen prezan nan komin nan, vi avèk responsab ministè dlagikilti ki pou mete zanno ak idantifye bèt yo ak kanè li oblije mawon paske l ap pran gwo presyon nan men bandi ki fè pati baz Gran Grif nan Savyen pou ba yo idantifikasyon ak kanè menm ke yo konnen ke bèt yo pa pou yo. Sa li pèmèt ke sitwayen sa a ki te responsab oblije kouri kite komin nan. ki lakòz sila yo ki se vrè pwopriyetè bèt yo nan difikilte pou idantifye bèt yo ak zanno ak kanè pou sa popilasyon ou abitan yo mande ak responsab ki nan pi wo nivo yo panse ak sitiyasyon yo nan ti rivyè latibonit paske se tout kouch ensekirite a rive touche Désir Venès ti rivyè latibonit site krèt a pyero tak 509. Mèsi Mesye Désir, donk nou tande ki pwoblèm ke peyizan yo ap konfwonte aktyèlman la nan lartibonit. Medam e mesye, divès elikoptè te siyone vil Pòtoprens nan dat 13 avril 2023. Jiska prezan orijin yo enkoni e nou pa konnen egzakteman ki misyon yo genyen men te gen elikoptè nan syèl Pòtoprens lan. Pi devan nou gen asasina 13 avril 2023 de Mèt Pierre Jacques Ambroise nan Kap Ayisyen e nou genyen tou lamor de yon avoka ki se Maître Charleus André 12 avril 2023 ki survenu a deluje nan komin Monwi kote yo koupe tèt li e arive mete dife sou li a note ke avoka sa li menm li fè parti de avoka ki ap defann yon seri moun nan Monwi ki genyen tè yo ke bandi ak zam ta vle arive pran e n ap raple w ke majistra li menm Elize Blèz te fè deklarasyon nan mikwo laprès kote l te deklare l ap mande sekou lapolis nasyonal Dayiti pa rapò ansanm avèk dosye sila. Pi devan medam e mesye, nou genyen dosye fo diplòm nan peyi Etazini. Charles Etienne ki genyen 60 lane, ki gen yon lekòl li tap dirije nan Fort Lauderdale, ansanm avèk Eunide Sanon ki gen 60 lane, ki te gen yon kolèj lap dirije nan Lauderhill, riske 20 lane de prizon puiske yo ta fòse 2 etidyan an enfirmeri peye 12 a 17 mil dola ameriken pou yon pakèt Fo diplom. Pi devan manda a manze mesye nou genyen DG pnh la ki te rankontre ansanm avek anbasadè Taiwan anndan peyi Dayiti ki se Wen Jianku pou yo kapab pale de sitiyasyon la polis nasyonal Dayiti a e fè yon fason pou yo kapab kontinye bay de fomasyon kontini e ranfose kapasite la polis nasyonal Dayiti a afen pou yo kapab konbat gwoup ame